Humm a la mizè kounya yo baw enbè gen rele bagay la achte yon bwate pou mwen lè wap banm manje kounya heheheeyy a la batay bay mayou wi pi a fèm la chak lè map manje li banm manje li banm diri menm bagay la li banm bay moulen menm bannann menm bagay la poum prese poum poum poum bal poum bal veso a. Tande non Lea, e wè avan Gladine al lekòl, m vle ke fò l manje ok? Wi madan. Èske gen soup nan frijidè a? Genyen wi. Hum, wap fè yon bon ti diri wi. Gen spaghetti? Non, spaghetti a fini. Spaghetti a fini epi se kounya w di m sa? Se mwen ki te pou mande ou? Non madan, m te gentan fè lis la mete la, sa m t ap bezwen pou semèn nan, m te gentan fè lis la. Ou ekri tout sa w ap bezwen yo? Wi. W ap bay m ak lis la ok? Wi. E pa bliye m di w, fò w gladin a manje. Wi madan. Kote make la? Mesye m ak bòpisi yo wi. Konbyen ok pa gen pwoblèm. Ok. Dènye klas ou ye, sa vle di fòk ou pran bagay yo oserye. Ok. Ou konprann? Wi manmi. Paske ou wè si papa ou pat pran lekòl oserye, jounen jodi a sal mouri kite pou nou la, vi nou tap mizerab. Papa w te telman entelijan Papa w telman te gon sèvo son bagay dwòl Kòman w byen kòmanse Sak fè w sak fè w Se youn nan rezon ki fè m vle pale avèk ou jodi a Paske m remake w entelijan menm jan avèk papa w Paske ou pa janm fè m wont Ou toujou ban m bèl rezilta. Bon bagay. Wi. An pasan felisitasyon. Mèsi anpil. Mèsi anpil. Se yon plezi pou mwen cheri. Mèsi cheri. Sa m te vle di avèk ou, m pa ta vle ke pandan w nan nan dènye klas sa a, ou ta kite pyès zanmi. Sa w wè? Mwen janm pa pè moun wi zanmi. Se pou rezon sa ki fè map pale avèw jodi a wi. Paske m pa ta vle lè w wè medam yo nan lari a pou al kite yo ou tonbe sou cham yo cheri. Non manmi m pap fè w manti. Men, m espere ou poko vle fè chwa sa a kounya. M pa konn si w konprann sa m di w la. Wi, m konprann ou manmi. Men, èske yon mennaj te ka devye yon plan yon lekòl? Cheri, ban m di w. Papa w te fè dizan wi. Depi l ap suiv mwen nan katye a. Ok. Jiskaske li tann mwen fini nan inivèsite. Ok. Ou konprann? Ok. Sa vle di lè m soti nan inivèsite, se lè sa a mwen di l kounye a m prè. Rechwa monte la. Rechwa monte Anne Marie. Kounye a la a. Bon moun bon ou pa ka jwenn ki fwa wap ranse la ou sou sa kounya lè yo baw yon ti bagay oh oh ou pa satisfè ou pa vle m bwè gwòg mwen heheheh se pa mwen sa se pa mwen sa humm kounya mwen vin met likè. Ou gen plis valè pase l. Ou respekte. Gen moun ki alarechèch, men ou menm ki gen diplòm ou te chita lekòl, ou pa alarechèch. Non w pa site nan sa k ap sòti nan lari a. E manmi, m fyè de ou. Sitou avan yè, lè nou t ap sòti legliz la, lè mesye Jak di konsa, Kanye, gad kouman l sanble a papa l. Li gen yon jèn ti manmi. Bon, bon, m te santi m kontan. Se youn nan bagay ki fè m santi m byen. Ya, e m vrèman felisite w tou manmi. Bon mounm sa a. Sa di yo gen yon pakèt enpòtans. Paske gen moun ki vin sou wout ou se pou l detwi vi w. E gen moun ki vin sou wout ou. Anfen. Dakò dakò beb. Ya cheri e pandan m chita anba galeri lakay la la m vrèman ap panse ansanm avè w la donk m gen yon bagay enpòtan m bezwen pataje ansanm avè w Humm non pa yon sipriz pa yon sipriz Enh Enh Ok ok pa gen pwoblèm men kisa l ye beb mwen santi sa yon ti jan parèt Kòman sa? Bon m pap di dwòl non. W ap wè bebe chak jou m lakay ou, m lakay ou prèske chak tan ansanm avè w. Men menm yon jou ou pa janm mande m pou vin lakay mwen? Kòman? Ou pa renmen mache. Bebe, me mwen menm ki sa w di m fè? Hum? Ok. Ya, mwen menm mwen pwomèt ou sa. Yon sèl fwa w vin lakay mwen, w ap wè se chak jou w ap bezwen vini. Paske dèfwa m lakay ou, n ap pale a tout nè kase. Ok? Hum hum. Ya, non, mwen konnen se yon gwo sakrifis ou pral fè pou mwen vrèman. Mwen konn sa, bebe. Dakò, cheri. A, m swete ou kenbe mo w malgre ou pa konn ban m manti. Yon pwomès rete yon pwomès. Kòman? A, manmi, manmi pa la, li pa chita, ou konnen. Li te pral sòti, li al legliz fè aktivite li. Koman ou fèm ri lè ou vin lakay mwen ou ta swete jwenn manmi pou pa gen dezòd Epi ou pat menm bezwen vini cheri ou panse pandan manmi la ou chita map ka alèz avèw pou nou di nenpòt bagay pou nou pale Ebyen ok cheri dakò pwomi map tann ou cheri. Imajine w yon fanm anfòm konsa. Fanm ap pran tiz nan li m pa bezwen di w pou gason. Huh! Olivia, Lea se sèvant mwen. Sèvant ou? Cheri, fanm ak gason pa mele. W ap travay chak jou, mari w chita nan kay lan, epi w pran yon bout fanm anfòm konsa w mete ba li, e pa vre? Lap fè travay ou an pou ou. M pa met anyen nan tèt mwen. M pa kwè, m pa kwè Marc ka tonbe osi ba. Sa se sa w di cheri. Men yon jou, ou gen pou di, ah! Olivia te di m sa. Nou pa pale de bagay sa Olivia. Marc pap, pap, Marc pap janm fè m yon bagay konsa. Sa menm. Cheri, ou pa janm konn sa kap genyen tande. Yon sèl bagay, se toujou bat pou prepare w. Lè pwoblèm nan vini pou w ka rezoud li. E sa m wè a la? Hum! Ou wè sa a? M pa t menm panse m pa t panse a sa. Depi lò pou m ta prepare menm. Ou p ap ka rezoud li cheri. Ou p ap kapab. Pa bay konsa. Bon, m pale w twòp pou dosye sa a. An n kite sa. Poukisa w konnen egzakteman m vin la? M pa konnen non sa k pase. Haa! Pa gen moun nan kay Moizy a? Nan moman an la a, se zouti, se ti ekonomi m ap mami gason. Papi m konprann bagay yo. M konnen w pa ka ede m nan moman an. Ou fè tout sa w gen pou w fè deja. Ou fè 40 an w ap travay, konprann. Pa rann w kafe. Mwen jèn gason toujou m ap fè efò. Men pi gwo pwoblèm nou gen nan peyi a, se pwoblèm politik, politisyen ki met peyi a nan eta ke li ye a la a, ki fè ke m pèdi travay la m ap fè demen. Gason m pandan w pale de politichyen an,